Gen yon ayisyen ki rele Johnson. Misye se Johnson Napoléon. Johnson Napoléon se yon ayisyen kap travay kap chèche fason pou kapab fè vi li. Kèlkeswa sa l ye a, se pa pitit Bonapat la, Napoleyon, se pa pitit Anglè, se pa pitit Ameriken, Li se pitit ti ayisyen, ti ayisyen parèy nou. Sof ke chak ayisyen genyen yon yon misyon. De menm ke chak endividi ki nan mond la, nou chak gen yon misyon sou tè a. Misyon nou chak pa defini menm jan. Misyon nou chak pa konkretize, pa reyalize menm jan. Misyon nou chak pa gen menm strateji. Misyon nou chak pa genyen menm. reyalizasyon misyon nou chak tou pa gen menm vizyon nou pa mache menm jan nou pa pale menm jan nou gen yon langaj diferan. Tout afè nou diferan. Se yon ti ayisyen ki pozisyonèl nan yon sans kote ke li te kapab fè mye, li te kapab fè plis ke sa. Si ke nou te nan yon nan yon anviwònman ki bay nou menm chans, menm opòtinite, wi, li te kapab fè plis. Men, siyati nou pa pèmèt ke anpil nan nou fè plis ke sa. E mwen, mwen, mwen te santi m yon ti jan imilye. Mwen te santi m yon ti jan fristre lè m ap, m fè yon, m fè yon tonbe sou yon videyo mesye sa. E mwen te oblije ap poze sèten kesyon pèsonèl. Èske Èske se vre? Èske se li menm antan ke Johnson? Mwen vin an kèlke sòt fè yon yon sòt de euh, dediksyon antre la pèsòn Johnson Napoléon e lantreprenè. Antreprenè li menm, m panse ke antreprenè li menm, yon moun ki se antreprenè, yon antreprenè pa, li pa gen eta dam. Yo toujou di sa, pa gen eta dam nan nivo sa. Men antan ke moun, mwen twouve ke mesye sa, mwen vreman tonbe dè nu, tonbe dè nu. Vu ke se pa yon apwoch parèy ke euh, nou tout tap atann. E mwen vle felisite mwen vreman m pa konnen mesye mesye sa m pral di nou an ki se m pa konnen si se e pwopriyetè Boulpik trading mwen te mwen wè kote ke eleman sa. li vreman enpresyonan misye vreman enpresyonan euh, kote ke mwen tap tou mwen tap swiv yon yon yon apòch tak o tak ke li tap fè fas kan si li tap gon ti jan mete a nu euh, deklarasyon euh, Johnson yo mwen swiv video a Dè le kòmansman jiska la fen. A, Johnson, hum. Misye, misye, misye kase met nan pay kasa ou men. Misye, misye mete pou ou men. Ou fè zero. Ou fè zero. Jiska prèv di kontrè, premye bagay, ou va pwouve ke papye ke ou pran 1800 dola nan men timoun yo pou ke yo lage yo nan lari a se fo e pou m prete pawòl eleman sa. ki se yon nan manb Bulpit Trading yo, yon moun pa ka lage yon pawòl konsa san ke ou pa bay yon eksplikasyon. Ou dwe yon, ou dwe bay yon eksplikasyon. Ya, sosyete a pa ka, pa ka, pa ka baze sou sa. Li pa ka rete fokis sou de pawòl. ki pa gen fondman sou de pawòl ki pa gen prèv ou gen eksplikasyon pou bay. Si ou bezwen reblaze, reòganize reòganize tèt ou, pawòl sa yo ke sitwayen an sitwayen an bay la se bagay piblik, ou gen le devwa pou ke ou bay des eksplikasyon. Paske, anpil jèn nan kominote pa nou an, se moun ki pweske a zero. Ki pweske a zero. Si pou di pou ap ramase 1.800 e kelke dola, nan men yon ti jèn pou l kapab jwenn yon diplòm, kèlkeswa nivo diplòm ke l te kapab ye a, ebyen pou ke li ta makonnen ke se yon bagay, se yon èd l ap jwenn, epi se yon fo. Si se yon fo. Yo bezwen eksplikasyon. Fòk ou bay eksplikasyon a sosyete a. Ya. Lòt bagay. Yon moun k ap fè biznis. Yon moun k ap fè biznis se yon kreyatè. se yon vizyonè. Tout moun pa ka fè menm biznis. Tout moun pa ka panse menm jan. Tout moun pa ka wè bagay yo menm jan. Sa pa t ap gen sans. Si moun nan deside li di l ap envèsti sou entènèt pou l kapab fè vi pa l, pa gen pwoblèm. Men ou menm, si w di se nan kola w ap envèsti, wap fè mak ou, ou byen wap vann kòw la, wap reyisi nan vann kòw la. E byen gen moun ki di se se kleren lap vann, e byen li met may li deyò, li li vann kleren. E li pwal fè, li pwal fè non li nan vann kleren. Konsa tou, gen moun ki gen yon sèten de nivo ekonomi ki elve, li di, li pral achte blòk apateman, blòk mezon, li pral vann kay, li pral lwe kay, li pral fè richès li nan vann kay, achte kay vann kay, ki se real estate. Men gen moun tou li di bon bagay sa m pa gen eksperyans ladan l, m pa gen kapasite ladan l, banm antre nan domèn restoran. Ebyen, nou ta konnen se manje, l ap mobilize moun pou vann manje pou li. E chak kote, li gen dwa nan 2 zan, li gen 4 restoran. Ok! Sa se chwa pa moun nan, sa se oryantasyon moun nan, ou pa gen pou gen pwoblèm ansanm avèk sa. Si w gen pwoblèm avèk sa, a, sa k tèt ou ou gen pwoblèm la. Alameyik ke ou gen pwoblèm avèk sa, ou vin soti yon fwistre, yon egri, si yon lòt ap reyisi nan aktivite l, ou pa gen pou, ou pa gen, ou sèlman kapab bay moun nan yon konsèy, a, brother, Ou gen yon fason te ka pase pou fè sa mye fèl pi fèl fèl fèl konsa eseye mete mete mete mete ti touch sa ladann eseye mete ti touch sa ladann pou wè si w te kapab e gen yon pi gwo odyans gen yon pi gran e e e e volim de kòstomè pou w kapab ogmante asèt ou. Yo la pou ale men. M twouve ou desann twò ba parapò a sa ke ou reprezante. M twouve ou desann twò ba. Videyo sa, monchè, m ta swete ke videyo sa ou fè yon lòt videyo pou rantre l pou fè eskiz. Pou fè eskiz, pase sitwayen an li menm li reklame egzakteman sa avè l w ap pale. Li reklame sa. Wè, e se pwoblèm sa ki genyen o nivo de peyi pa nou an, lè yon nèg li fè yon gabji, li fè yon yon enpè, pa gen moun pou ki kanpe pou di monchè ou depase limit. Se menm jan, se menm jan avèk e mesye dam yo ki Rete yon bon maten yo reflechi, yo sèlman reflechi, yo deside, yo deside, yo òganize yo, yo asasine yon prezidan ki an fonksyon. Paske, yo santi ke, kèlke pa, swa enterè yo menase, swa ke, sa yo te konn fè yo arive pa ka fè l ankò, ebyen yo fon chwa. Men le pwoblèm se ke yo pa janm leve ti dwèt yo anlè pou di wi se mwen menm ki fè sa e mwen menm mwen revandike zak asasina sa e mwen menm kòm se yon prezidan mwen asasine Ebyen mwen ranplase l. Mwen òganize m, mwen rantre nan palè nasyonal, ebyen mwen pran pouvwa. Mwen pran pouvwa, vi ke mwen asasine prezidan, se djòb li li te genyen, ebyen ou pa ka kite djòb la vid. Ou pa ka kite vòt djòb la vid. Se la mwen menm mwen mwen mwen rejwenn e e ti patnè sa, kote ke Johnson Napoleon fè yon video byen ke Johnson pa lonmen non e sitwayen an, li fè bagay la e trè pwofesyonèl, li pa lonmen non sitwayen an, men misye gentan wè se avèk ekip li ke li. Li ap pale. Osi senp ke sa. Misye li an bon entelijan. E li fè prèv ke li genyen yon yon kapasite ki depase e Mesye Johnson. E Byen ke li menm li nan domèn li, sa ka rive Johnson pi fò pase l nan domèn pa l, Johnson gen domèn pa l, e Eleman an gen domèn pa li tou, chak moun ret nan limit yo. M pa wè pou ki sa sa ta va oblije gen yon takotak parèy, chak moun ret nan limit yo. Ok? Se menm jan m te kapab itilize mo Richie a, klas, ki di, ret nan liy ou. Ret nan liy ou. Sa se yon bon slogan. Pipo di ret nan liy ou. Si w ret nan liy ou, pa gen machin ki ka antre nan liy pa w la pou l frape w. Pa gen moun ki ka antre nan 5 mèt 50 ou pou l manke w dega. Machin ou ap rete woule nan liy li jiskaske ou rive nan destinasyon final. So, ret nan liy ou. Wap fè kou la, wap vann kou la, wap fè kòb. Ou nan domèn lekòl, wap fè lekòl, wap vann diplòm. Vann diplòm, nèg la li menm se nan kripton, monè elektwonik, nan fè fòmasyon, seminè, e kanmèm, li nan liy li. Alò, pa anmède lòt. Nou pa gen enterè pou yonn ap anmède lòt. Nou pa gen enterè pou lòt ap fristre de lòt. Chak moun reyisi nan domèn yo. E nou kapab. Nou ka fè plis ke sa. Mwen konnen nou kapab. Chak moun ede nan fason pa yo. W ap ede nan fason pa w, lòt la ap ede nan fason pa l. An nou avanse! Nou se Ayisyen, nou pa oblije ap goumen. Goumen an p ap bon pou nou. Goumen an p ap mennen nou kenn kote. Okontrè, se plis vyolans, plis rayisman, plis divizyon. Lè pa gen tèt ansanm. Nou deja echwe. Nou deja pèdi nan batay la wi. Depi nan kòmansman. M te vle di sa. M te vle di sa. E m te twouve ke se enpòtan. E se pa sèlman ekip sa. E pa sèlman Johnson. Gen anpil nèk ki nan nivo sa. Mwen konseye nou mesye dam. pou n ret nan liy ou. Si w pa nan liy, ou gen yon ti konesans nan yon lòt bagay, yon lòt afè, ba li yon ti konsèy. Si l pa egoyis, l ap pran n. E konsèy ou ba li a ka ede l e ka ede lòt moun ankò avanse. Se sèl sa w ka fè. Men pa eseye blaze lòt la ki ap fè yon lòt travay ke li menm li estime ki bon pou li. Li peye bil li, li peye mortgage li, li peye pou mete bagay nan frijidè li, li òganize l, l ap prepare yon avni pou pitit li, pa gen pwoblèm. Men ou pa gen dwa gen pwoblèm ak sa tou. O, o non. Non mesye, nou pa p wè okenn lòt sosyete, okenn lòt kominote nan nivo sa. Nou desann twò ba. Nou desann tèlman ba, pou ou menm antanke ti nèg nwè, pou ap joure lòt kòm nèg nwè. Sa sa ye mesye dam? Sa sa ye? Non. Mesye, mesye, leve, leve nivo a, ok? Son ti nèg nwè ou ye. Ou pa ka ou pa ka rasis, ou ka rasis antan ke nwa, wap rasis fas an a blan ou byen lòt koulè, men yon ti nèg nwè parèy ou kap degajel menm jan avèw, kap fè efò, pitit malere nou te ye, si jodi a nou kapab gen ap viv anba yon kay ozetazini, nou nap woule bèl machin, wi se pa kado yo fè nou men se travay nou travay. Ou pa ka pran, ou pa ka vle di m ou se po ou, po ou nwa, epi anndan ou blan. Ou pa yon nwa alanvè. Ou pa yon blan alanvè tou. Alò men, resezi w. Resezi w paske mwen menm, mwen ta ti aske ou fè yon videyo pou retire mo sa. Si w retire mo sa monchè m wap gran ke jan w gran an. Kèlkeswa nan kontèks ke w te kapab di l la. Fò w ta fon jan pou w retire mo sa. Mo sa pa frape, li pa frape byen anndan kominote pa nou an. Ditou. Li pa frape byen, li pa sonnen byen. Fon jan. Mwen menm, ou ta va fè sa mèt la, mwen menm map monte, map monte m fon video pou m felisite w e m kwè ke anpil moun ap felisite w. Son erè de frap, son erè de langaj, son eksè de langaj, ou te gon ti jan upset, ebyen mon chè, dezole ok pou pou mo sa yo m te repete a, sa pap pwodwi ankò, that's it. Epi epi nèg la vi kontinye men. Wè men. An tou ka. Se te se te DP Haïti. Mwen espere ke nan an jwenn ankò. Mwen mwen vle di nou ke ankouraje travay sa a. Travay sa a objektif li se mete limyè kote ki fè nwa. Se objektif se objektif la sa. Mete limyè nan tenèb. Ok? Ankouraje travay sa. Pataje l divès kote epi toujou mete yon pous anlè pou li. epi subscribe ok mwen swete nou pase yon trè bon weekend na wè ankò mèsi.